Vilakay Haiti pwen kòm Medam se mesye gwo bonjou ak bonswa pou nou tout Jodi an se lendi 8 me 2023 Nou kontan avèk ou apre midi an la E nan nouvèl videyo nou se tout ebyen premyè videyo nou pou jounen an Enben nou kontan avèk ou jodia la a pou nou pote videyo sa a pou ou. Enben avan menm nou antre pi lwen, n ap pwofite pran yon ti tan ki pa twò long, tou kout, kòm dabitid, pou nou di yon gran mèsi ak tout moun, tout zanmi nou yo, tout sila yo, tout konpatriyòt e kèlkeswa kote ou ye nan mond lan ki pa janm lage tvlakayhaiti.com, nou kontan avèk ou. N ap antre danble, n ap antre tou fon, tout longè, tout lajè, Tout gwosè nan videyo a medam e mesye. Bon jodia la a fok nou diw izo asasen izo e donk misye jodia la a misye nan pwoblem e nan moman nap pale la a anndan vilaj de Dye enben se rèl kay makorèl paske anpil nèg nan moman la a nèg yo malad grav dyare pran nèg yo paske lapolis pran kontwòl sityasyon an. Se sa ke popilasyon an tap mande sa gen lontan men ki potko janm ka fèt. Eske se paske Frantz Elbé ki se DG pnh la pat jwenn lòd nan men Ariel Henry oubyen nan men minis jistis lan pou jodi a la yo mete Izo nan sitiyasyon sa? Nan moman nap pale la Izo misye pa konn si pou l fè anwo, si pou l fè anba, si pou l fè sou kote, si pou l vole paske lapolis antoure vilaj, lame dayiti menm sou lanmè a nèg yo ap chèche kontwòl Izo kèlkeswa nèg ki met pwent tèt deyò a bwa kale. Ebyen izola nou wè k toujou ap fè ti bout video bagay ansyen video pase wi li sere yo nan achiv li epi konnya lap pibliye yo poul fè w konnen ke donk pa gen anyen kap fèt oubyen izo se grenn plen izo lapolis pa gen kontwòl li izo misye son towo ebyen nap di w tout sa kap fèt la se bobin paske lapolis se li k gen kontwòl sitiyasyon an nan moman nap pale la Gwo jounen lendi a Izo menm si misye ta bezwen met tèt li deyò a la misye pap kapab paske lapolis ebyen gen kontwòl sitiyasyon an lapolis gen kontwòl nèg yo paske anpil kamera Izo ki te genyen ebyen pou te pran kontwòl lapolis pou te mete ebyen veye lapolis nap di w nan moman la lapolis kraze plizyè kamera pou towo a yo paka gen kontwòl antre Matisan e se la ebyen bagay la pral gate nan men Izo nou pral envite w gen detay Chèf gang Vitelòm, asasen, kriminèl, vòlò, kidnapè, enben ke anpil jounalis vle fè pase kòm òm dafè oubyen e donk nèg kap fè biznis nan peyi a alòske son kidnapè, son vòlò, son asasen enben ki patisipe nan touye Jovenel e jodia la a donk kap dirije yon gwoup gang ki rele Kraze Baryè. k ap fè anpil, anpil, anpil krim nan zòn Tòsèl, Pènye anwo a, sou Petyonvil, e donk nan Bèlvil tou sa, enben jodi a la a, popilasyon nan Petyonvil, yo masakre yon pakèt bandi, anpil bandi masakre, boule vif, paske jodi a la a, kesyon Bwa Kale a, anpil moun panse l pran, li bwè lwil, anpil moun panse l fini, enben n ap di w se konnya gen rèl kay makorèl, paske Moun ou pa ta pi panse anbè kap pase anba bwa kale sa e popilasyon an yo pap bese lè bra, yo pap bay vag, yo pap pran entimidasyon nan men Izo ak Ti Lapli oubyen Krisla wadèvè lòt gwoup gang li ta ye a, jodi a la se popilasyon ki gen kontwòl sitiyasyon avèk lapolis nou pral envitew gen detay nou pral envitew gen tout enfòmasyon kòman sa ye Ti Lapli, Krisla. Ti mesye rete poze paske nap jwenn bwa kale pa nou an nan jou kap vini yo la paske fòk peyi a delivre fòk tout pitit peyi a ki deyò ka antre al pwan ti van nan peyi a nap tounen. Pap janm kanpe nan peyi a paske se li k pral mete lòd nan peyi a ok. Jodi a sim te ka gen bwa kale pou nèg ki vòlè lajan leta m pap bò manti. Wi. Ayayay. Bwa kale nan administrasyon piblik la. E m pa kwè nèg sa yo. Hum papa. E m pa kwè nèg sa yo. Fò w fè trè atansyon paske pèp la deja konnen se vòlè yo ye. Fò w fè trè atansyon pou yo pa mete pye yo nan lari a paske y ap pran bwa kale kanmenm. Hum. Nan moman nap pale la pèman tèt a tout Izo pran an sandwich An sandwich wi Ok Misye pran an sandwich paske vilaj la lapolis ansèklel nèt Gad kot sou lanmè yo kanpe rèd. e mesye yo atè a plim nan gouy epi gaz lakrimojèn chak minit nan mouda izo. E mask yo. Non monchè sa se imaj misye. Misye te fè deja avan. Kon e baay li yo baay li te konn gen sou lanmè kijan baay e Ki baay sa a? baay yatch Ki baay yatch sa a? Mezanmi gad kod ayisyen nan moman la kap epi nan. Di la. Ok sam ka konfime nou paske m pale ak yon moun ki te nan ki te nan operasyon an lapolis kraze studio izo a. Sòti m la. Sa konfime. Bagay. Studio a wi. Studio kraze bagay bagay. Mizik ki retounen. Wi. Atis mafya ap anjistre. Bagay la tande. Ap travay. Studio kraze. Sa di ke la polis antre nan fyèf izo. Non sou sou rive nan studio a sa sa sa sa sa son lòt dimansyon hein. Ok Bagay yo anpil. Chofè izo mòtèlman blese. Ki bagay! Oh oh. E la ou konn kijan chofè a mouri? Pandan chofè a fin pale a bòs la, li di bòs la map antre wi map rive sou ou la. Epi la polis plidip. Otomatik. Otomatik. Woyy. Lè al gade nan nan. Ebyen lapolis ap byen frape. Lè al gade lè al gade nan telefòn chofè a yo wè dènye konvèsasyon an. Apèl resan. Gen 3 sòlda move de izo ke lapolis mòtèlman blese. Blese. Mwen menm mwen mòtèlman nèt. Sa vle di ke nan moman nap pale la madam mesye donk e nan moman nap pale a la izo pa fouti di ke l anpè. Kaww. Lap di lap di lap frape. Manti wè nan moman kilè lapolis te fè yon poze eh kilè kote yon nèg tap gentan ap fè video men non yo dim se ansyen video bon kit li ansyen kit li resant m pa konnen men wè nan moman se nan moman pou mwen menm gon ti bagay ki fèt misye son nèg ki gen anpil strateji tou wi papa lap pran lap toujou ap fè bagay kominikasyon pou fè ya. Pou fè, pou fè, pou fè, pou m eseye manipile lopinyon. Fòk popilasyon an aprann nan bagay sa. Nan ki moman ou ta sou chèt batay wap gentan pou fè videyo? Wap gen tchyps. Ebyen chiko yap tire a? Wi, ebyen chiko kap tire? E popcorn kap tire? Wap gen tchyps. Saline nan nou menm ki kwè nan chanjman ki kwè tout bon fòk ayiti soti nan sal ye la. Evidaman gen espwa, gen espwa epi sensèman nou salye w medam mesye epi yon fwa de pli nap di w pridan anpil pa okipe koken sa yo ki ap fè videyo ki ap fè live kap moutre w ke yap mennen se manti se manti paske pandan nap pale de sa medam mesye ebyen wi yon fwa de pli kesyon operasyon bwa kale an la pi rèd kesyon operasyon bwa kale an pa vin pou rete menm menm menm. Kote ke wi nan vil koray medam mesye paske la nou wè se tanzantan ou konn tande son match son match boul kap jwe tanzantan youn ap choute sou pye goch lòt la ap choute sou pye dwat ebyen la sèt fwa si se nan vil koray kote ke nou wè jisteman menm bandi vilaj de dye yo menm bandi izo yo ebyen popilasyon an pran medam mesye. Met dife sou yo medam mesye. Nou pral baw plis detay talè konsa paske pandan ou wè bandi ap mouri ou wè izo m pa konn si se kèl pa gen tanzantan ou wè lap lage video m te di nou sa tanzantan ou wè lap live ebyen son fason lap moutre w ke sa va byen men se pa vre ebyen jisteman se bandi kap tonbe konsa san konte bandi kap kouri medam mesye. Nou pral ba w plis detay de sa, epi sou menm kesyon operasyon, operasyon pi rèd, ebyen se pa senpleman Izo, ebyen ti mesye, e e pa rapò a lanmò san jou, pa rapò egalman a Vitelòm, ebyen nou aprann popilasyon met pli dife nan plizyè kay ke Vitelòm posede, byen ke nou konnen kay sa yo se vòlè l vòlè yo, men. Popilasyon an met dife nan plizyè kay ke Vitelòm ta abite men msye. Nou pral ba w plis detay nan ki zòn, ki kote sa pase. Epi nou gen yon bon, nou pwobableman nou menm nou tande pale de 12 e lis sa kote ke gen apeprè 14 fanmi kap bay zam ak minisyon. E nou wè non yo. M pa konn si w gentan wè non yo men nou menm nou gen non yo pou w la men msye. Nou pral pale de sa. Poukisa nou pral pale de sa? Se paske moun ki banm lis la se pa se pa nenpòte ki moun ki banm lis sa ki dim a Jimmy lis sa son lis ke nou dwe prann o serye e gen de non ke petèt ou konn tande gen de non petèt ke ou pa konn tande men sanbletil ke lis sa daprè moun sa daprè sous kem genyen an e sanbletil ke nou kapab fè lis la konfyans a san pou san men. kote gen mouvman Bwa Kale a, medam, mesye, li te epapiye sou plizyè depatman di teritwa nasyonal kote ke onivo di depatman de la Grandans, Bwa Kale, onivo depatman de Latibonit, Bwa Kale, onivo depatman di Sant, Bwa Kale, kote ke gen bandi la, bandi ki fè pati gang Six Secondes la, bandi ki fè pati gang Izo a, enben, popilasyon a rive lenche yo. youn nan yo, e o nivo depatman Latibonit, popilasyon a rive detekte yon bandi ki fè tèt li pase, ki t ap eseye enfiltre mouvman Bwa Kale a, enben popilasyon an leche misye o nivo de la komin de Lekou, e san oubliye o nivo di depateman de Lwès, o nivo de la komin de Kenskòf, popilasyon an frape la, yon gwoup de bandi. ki te anvayi komin Kenskòf kote ke popilasyon yo menm chase yo e yo mete dife ebyen nan espas kote mizanmi yo te yo te jisteman posede nou kapab di popilasyon 4 mouvman Bwa Kale a la ebyen nou pati la pou yon pou yon kezyèm jou konsekitif ebyen gen ti kèk jou pase a mouvman li menm jodi an kòmanse bwè lwil men nou wè pou yè pou dimanch lan yè dimanch lan ebyen anpil plizyè bandi pati pou peyi Senjak pou nan 4 mouvman Bwa Kale a. lapolis arive ankò entèsepte pou yon gwoup de bandi ki t ap rann yo onivo nò peyi a, onivo depatman Sant. Donk bandi, bandi, bandi ap tonbe, bandi ap arete men popilasyon an yo menm ki kanpe yon maryaj lapolis popilasyon ankò yon fwa ki kontinye ap bay rezilta mèdam mesye pa gen fè bak operasyon bwa kale ap kontinye ebyen mèdam mesye nou pral ba w plis detay. Konsènan evolisyon mouvman kale a, pa bliye nou pati la pou kenzyèm jou lendi pou lendi e pou lendi la sa deja fè kenz jou de kote ke jisteman mouvman an li menm li te kòmanse e pa koz nou kapab di koz okazyonèl onivo jisteman zòn e nou kapab pale Karapetè enben jodi a la mouvman an l ap kontinye sou tout etandi teritwa nasyonal la. Avan menm ke nou kòmanse medam mesye map raple nou ebyen nap felisite tout òganizasyon debou pou ladinite yn fwa de pli pandan wikenn nan la medam mesye m konnen nou plizyè ki te fè deplasman sa ebyen la dyaspora ayisyèn ki te o randevou yn fwa de pli ebyen ki tap lanse se de slogan trè trè serye kote ke nou toujou ap dil ebyen li lè li tan Pou nou menm ayisyen pou nou pran responsabilite nou paske nou wè jisteman ebyen gouvènman kanadyen an se nan betiz lap pase nou pou pa di le kò gwoup evidaman nou kapab wè anpil anpil ayisyen ki nan dyaspora ebyen ki tal devan biwo premye minis lan ki tap denonse fason ke gouvènman kanadyen ap konpòtel epi nou menm nou bay gouvènman randevou nan pwochen eleksyon medam mesye nou menm ki kapab vote Ou menm ki o Kanada, ou menm ki o Zetazini, ou menm ki nan dyaspora, se pou itilize fòs ou, mwayen ke w kapab vote an, bay moun sa yo yon leson, paske nou menm Ayisyen, jan nou di l, piyay ki te genyen an, l fini, jodi a la nou pral itilize l kont yo, epi yon fwa de pli nou salye tout òganizatè yo, tout manb yo ki te fè bèl mouvman sa ankò jodi a ki se yon lòt reyisit jan nou dil bravo bravo bravo mesye dam pou bèl sware sa paske pandan ke pèp ayisyen an kanpe nan bwa kale an men nou menm ki nan dyaspora nap pote sipò nou a tou lè mwayen sou tout ang posib ke nou kapab fèl yn fwa de pli jan nou dil bravo medam mesye sensèman sa fè nou plezi deske nou wè ke la dyaspora. an gran nonb ebyen te fè deplasman sa wi lanyòl an nou avanse frè pam. Ebyen Divin Niko a di popilasyon an pèp ayisyen an atravè lemond antye ki yo menm non sèlman nan peyi dayiti men jisteman aleksteryè ki yo menm te leve kanpe ann di yè 7 me 2023 Divin Niko ap di di mi pou Ou kapab antame ak enfòmasyon yo. Ebyen nou pran, nou te pale o depa a pou bandi k ap kite Pòtoprens pa rapò a mouvman Ban Kale a. Bandi k ap kite baz gang 5 segond ki gen Izo nan tèt li. Bandi k ap kite baz gang 400 a ozon ki gen Lanmò Sonje nan tèt li. Bandi k ap kite baz gang Ti Jeff o nivo Kanaran. Bandi k ap sove kite Vitelòm ki gen jisteman, ki gen yon gang ki se Kraze Baryè. Ebyen, plizyè mande k ap sove kite peyi a rann yo an Repiblik Dominikèn, tankou rann yo nan sèten vil de pwovens. Ebyen nou wè la a lapolis o nivo di depateman di Sant, o nivo de la vil de Hinche, kote lapolis ebyen yo te kanpe sou brezil yo t ap fè kèk fent. Ebyen, de konsi avèk popilasyon an, ebyen gen yon gwoup de bandi ki yo menm te abò yon bis lapolis ki t ap fè bòn gad, arive jisman fè tchèk nan bis la. Yo arive detekte 4 endividi, men yo te gen zam sou yo, e men nan lakou de nan vil Heysha, depatman di Sant, kote ke plizyè endividi sa yo ki te gen zam sou yo, lapolis arive entèpele yo, men te gen yon batay antre lapolis e popilasyon an, kote ke lapolis te vle pase men sou yon ba kawoutchou, kote ke popilasyon an de preferans te vle pase men sou yon ba kawoutchou, popilasyon te vle pase men sou yon ba kout wòch, kout manchèt, kout baton. Lapolis ki te nan kad batay pou te sove, pou te jisman arete mesye yo. Donk finalman, popilasyon an t ap fè anpil izaj de fòs pou ke yo te kapab antre pran mesye yo nan men lapolis. Men lapolis bò kote pa yo di ni yo te fè izaj de gaz lakrimojèn pou yo kapab gaye foul la onivo vil Hinche kote 4 endividi sa yo aktyèman la y ap reponn kesyon. Yo nan gadavi y ap reponn kesyon lapolis pa rapò avèk. O orijin, origine nation, kote yo soti, e pou n bay sekrè se nan baz gang yo soti a. Men jiskaprezan, èske se nan baz izo yo soti di ni enfòmasyon poko rive jwenn nou. Èske nan ki, se nan baz vitelòm, èske se nan lanmò sanjou nou pa konnen. Men lesansyèl, lapolis nan depatman sa k frape la a, anviwon 4 endividi jenn arestasyon yo ki ta sanse kite kapital la pou yo rann yo nan nò peyi a, èske se pou yo ta al Sendomeng. Nou pa konnen, men lesansyèl yo di se te nan yon bis ki ta prale Okap, kote ke lapolis arive frape la, lapolis arive mete lapat sou yo. Men di mi jiskaprezan, popilasyon nan komin nan, nan komin Hinche lan, kote ke yo sou brenzenn yo, popilasyon an menm vle antre pou yo pran mesye yo anndan, pou yo pase yo anba dife. Donk disi lè, disi lè, les heures qui viennent, nou pa konnen èske popilasyon ap reyisi antre pran yo, menm jan yo sot fè la di mi o nivo Jeremi, kote ke gen yon bandi la, te arete. Popilasyon pa lapolis e pandan ke lapolis ap kale sa a misye pou al mete l nan prizon popilasyon pran misye yo rache misye ebyen bagay la vrèman vrèman kòmanse mangonmen la a pandan nou kab di kat pandan katriyèm Se imaj sa nap gade la medam mesye se nou kapab wè imaj la kanmenm plizyè manm nan popilasyon an ebyen jisteman la sa se nan vil ench nou di yo te apeprè 4 se apati de bis sa ke lapolis arete yo se sa? Wi Jimmy li sot e yo te o nombre de 4 enben kote ke yo te a l'interieur yon bus kote ke la police pa vigilance yo dekrete e Jimmy police yo tande chale moun a fè bon ti vi anpil loske nou di la police vigilant nan tèl kote enben se pa rapò avèk vigilance ki dekrete la yap tande medya enben yo tande la. Ebyen pou yo aplike la vijilans kote yo arive entèsepte bus sa e kote ke yo arive entèsepte plizyè bandi, bandi sa avèk gwo zam nan men yap tante yo tap eseye tante rann yo nan nò peyi a menm jan n sot wè dènyèman la a ebyen lapolis dominikèn arete yon bandi ki soti li menm nan baz 5 segond ki gen non izo sou li men mèdam mesye Ariel nan pale alyas Neye men aktyèlman la Gine. Popilasyon yo nan depatman Sant, komin Hench, enben la a, yo sanse la kanpe devan komisarya dapre sa n fè konnen, dapre enfòmasyon ki te jwenn nou, yo y ap eseye tante pou ta antre pran mesye yo, pou yo ta pase yo anba mouvan bwa kale a, menm jan moun ka nan peze koken. Nan ka sa a, medam mesye, pou m onèt, m pa felisite lapolis. La polis ou paka pran kat bandi popilasyon an mande w remèt yo l remèt popilasyon an pa bliye kiyès ki bòs ou kiyès ki chèf ou se popilasyon an paske lè nou arete bandi sa yo lè nou arete bandi sa yo kounya la deja pa gen plas nan prizon pou bandi 1 epi 2 lè bandi sa yo pral lage ok paske nou konnen yo gen pou yo lage ou t une fwa ke ou relache bandi sa yo kiyès ki pral nan pwoblèm ankò. Popilasyon ki pral nan pwoblèm. Donk, nou rive nan yon faz, popilasyon an gen matirite sa medam mesye, popilasyon an konprann sa, se pou tèt sa l di ke li menm, li pa nan mete prizonye, li pa, eskize, li pa nan mete bandi nan prizon, se ba yo popilasyon an pou yo fini avèk yo l. Men kan menm, bravo kan menm, men lapolis nan ka sa a nou pa bezwen ap lanse gaz sou popilasyon an, maryaj ki gen la, alyans ki gen la avèk popilasyon an pi. Epi lapolis, mesye pa gate bagay sa. Pa koute Frantz Elbe kap bann presyon pou nou arete bandi. Ok, bandi ap touye nou, bandi ap fè vye bagay sou nou. Bay popilasyon an l. Banm tou salye Pradel. Ebyen jodi a, nou konnen ke se fèt Sen Michel de Latalay nan depatman Latibonit, ebyen anpil moun nan Sen Michel ki ap swiv nou a travè ebyen lemond, ebyen m panse ke moun Sen Michel yo, ebyen jodi a nou swete w Bòn fèt patwonal. Enfòmasyon yo nou prale direkteman ebyen o nivo de enfòmasyon ki ap sikile ebyen sou zafè bandi ke yo ta di ki arive libere ebyen o nivo depatman Latibonit ebyen nou menm nan moun afè Bon TV malgre ke nou ap fè efò pou nou te pale ansanm avèk komisè